BLTS arete 5 endividi yo fè konnen ki se fijitif soti nan peyi Repiblik Dominikèn ki tap boloze an Ayiti. Nan Ayewopò Tousen Louvèti a, yo mete kòd nan bra yo kòm moun ki nan sa k pa sa nan peyi yo e ki tap chèche isi pou k kite peyi sa al kache lòt kote. Menm nouvèl yo konfime toujou an Repiblik Dominikèn, lapolis mete anba kòd yon Ayisyen ki ta fè pati ekip 5 segond lan ki ta al kache nan peyi sa. Medam mesye men nouvèl la an detay ou konekte sou Fertv 83 byenvini bonjou bonswa pou nou tout men nouvèl la nan bò Janti mamit. Se jou yo kap konte pou nouvèl la tonbe jan anpil moun fè konnen lè Izo gentan pèdi plim pa gen anyen k rete ankò anpil sòlda gentan pati kite l sa k al kache nan Grandans ki pran bwa kale sa k al kase nan Jeremi ki pran bwa kale e anpil lòt tou ki deja kite peyi a al kache an Repiblik Dominikèn oubyen lòt Antiy yo. Sepandan, se sèlman izo k ap boloze. Snaypè deja deplwaye. Y ap veye moman pou atake izo e gen moun ki di nan jou sa yo k ap vini an la, se dènye jou izo ta dwe fè sou latè paske lapolis nasyonal p ap jwe, yo deplwaye tout fòs yo pou fini ak ekip 5 segond lan, men poukwa pa touye boul mikwòb sa ki rele chèf gang Izo ki tap terorize popilasyon an depi kèlke tan. Genyen Arab la tou ki al nan simetyè Pòtoprens fè gwo seremoni mete anba kòd tout lwa ou ankò djab kap mache ak Izo, li remèt Izo nan men bawon. E depi la a yo fè konnen se tout bandi yo ki pral mouri jodi a Pèp ayisyen ap tann yon sèl nouvèl kilè afè gang sa a fini epi pou pase bwa kale a sou chèf gang Izo. Gen anpil nouvèl ak lòt enfòmasyon map kite nou ak chanèl Moun Afè TV bon kap prezante n tout dènye nouvèl yo. Nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. E nou kab di tout kondisyon reyini pou ke Izo li menm li tonbe pandan jou kap vini yo la. Ebyen deja bò kòt di kote mistik gen nèg epe a la ki deja rann li nan simetyè pòtoprens ebyen konnen izo se se sa te izo gen yon seri de espri e mistik ki te kenbe misye la ki fè ke lapolis pat ko ka atenn misye ebyen de fason la nou wè la e de fason vityèl nèg epe a debake nan simetyè pòtoprens bon e lal nan pye bawon kote ke li rele espri. e men ki mache a izo a e plizyè lòt chèf gang yo kote ke l mare yo nou pral envite w gade nou sèt videyo kote ke nèg epe a li menm li te debake nan simetè pòtoprens kote ke li menm li rann izo bokou pi vilnerab e ben nan moman nap pale la pa gen afè de izo pa pran bal pa gen afè de izo paka pran bal e ben se lapolis se pote boure sou izo alò fòk nou deja pandan ke nou nap envite moun yo di ni. Gade k fèt video sa ki yo te ka fè. Bagay serye wap pale la non. Sa vle di Pradel, sa vle di mesye sa yo pa pran bal tout bon. Se sa nap esplike m la. Mesye sa yo pa pran bal. Pandan nap fè blag la, lasyans ta sipoze al fè rechèch sou sa wi paske Ayiti la nou posede yon gwo bagay la ke teknikman nou pa ta dwe pran lalejè non pou mesye sa yo pa pran bal konsa. M gen enpresyon si Lèzetazini konn sa yap vin Ayiti vin pran pwen sa yo wi. Mèwi, mesye ougan yo pa bay yo non, pa bay yo l paske sa son bagay, son gwo bagay li ye wi. Ok ann ale seryezman. Donk nèg epe a kase sa. Bon Edwin nou kapab di sètènman nèg epe a li menm li gen li konn ki espri ki espri ki ap gade chèf gang izo e li konnen li son reyalite de ke mesye yo konn gen jou konn pa pou yo gen de dezòd yo fè yo konn prenav men sepandan nou konnen nan reyalite sòsèri nan sòsèri ayisyèn nan eben mesye yo souvan yo gen yon seri de sekrè yon seri de E pwen yal pran ki ou fè yo pa pran nan bal. Men ke pwòp bagay sa yo konn pa dire pou toutan. Paske m sonje Odma, kòman Odma te konn fè l. E Odma te vin pran nan bal kanmenm aprè ke yo te vin jwenn sekrè misye. Ebyen pou Izola, moman n ap pale la a, ebyen nèg epe a ke n konnen yon nèg ki pa man yen frèt, ki te debake menm devan anbasad amerikèn e konn debake nan fèv mesye yo al jisteman pale avèk yo de fason awogan. Ou kwè se bagay tout bon? Eske se bagay tout bon w ap pale la Lanyòl? Non se sèten mesye yo gen de gen des ougan dimi gen des ougan ke pa bliye lè w pale de ougan gen ougan asogwe gen ougan ginen e gen tout tip de ougan mesye yo gen moun menm ki fon seri de sekrè pou yo pa pran bal la sa vle di kesyon mesye yo pap pran bal la bagay sa fini se sa w ap di nou la se ra se ta bandi pap pran bal fini bagay sa fini la fini fini. Egzakteman pou moman n ap pale la medam mesye izo. Pou moman nap pale la nap lanse mesaj la bay lapolis aprè nou pral yon video la pou moman nap pale la ebyen izo sanse deja livre espri yo deja espri ki jisteman kont akonpaye izo yo deja livre izo izo li pwen nam pale avè n izo pral pran bal se mak bal wap pran sou kòl donk izo dan lè pwochèn zè lapolis pote boure izo li pwen nam izo trè vilnerab pou kounya donk pa rapò si lapolis kontinye pote boure. E pandan se tan nou pral pase ekstrè videyo a, men yo kapab di nou lapolis deja kraze yon bò nan stidyo e lapolis deja fè kout bal fè mikalaw nan yon bò nan stidyo Izo a, sa vle di Izo la e nan moman nap pale la lapolis e yo menm se sye sèten se yon kesyon de tan pou yo pote boure pou yo pran misye menn konnen gen tout posiblite pou yo pran misye pou yo soti ak misye e tou mouri ke yo soti avèl vivan paske lapolis yo menm yo pa ezite men pandan grangou a nan dèyè yo. Pandan ke mesye yo paka fon woun pòt menm pou yo achte yon ti manje pou yo manje, donk lapolis kontinye konsa, men nou wè lapolis pa deside deplase menm, yo rete yo rete stab, ebyen yap mete yap mete kout bal, genyen gen nèg ki te kanpe sou do kay, gen nèg ki te kanpe sou do sou do kay ki tap fè echanj de tir avèk cha blende a, ebyen gen kout bal te keyi nèg yo anlè a, nèg vire an nèg pran nèg mouri, gen 3 nèg ki te kanpe sou do kay. Yap tire avek cha blende a la polis keyi tou le 2 yon grenn ki lot grenn nan blese li tonbe anba e dapre enfomasyon ke nou jwenn donk sa vle di pou moman nap pale la medam mesye m panse ke nou ka komanse kontan donk li ilè trè fò pou li trè pwobab pou ke pandan jou sa yo izo li menm li ta souse e blese mòtèlman pa rapò avek e fason wè la polis ap pote bou li la e nou wè mesye yo menm lage nan mande mesye yo se nan mande yo ye la men apre ki te moun yo gade kèk videyo kote ke. Nèg epè a li menm li te debake nan gran simetyè kote ke l al livre Izo, kote ke l al mande pasaj, l al bloke espri ki li menm t ap rann Izo li menm li pa t pran bal la enben n ap envite w gade, tande avè nou ekstrè videyo sa. Bawo kite yo tiye prezidan nou a yo tiye prezidan yo tiye prezidan yo tiye tout moun nan peyi a bawo gon bagay li pa fè ki fè ke yo tiye prezidan. Izo ap manje moun, ti lapli, kidnapè, vòl ap fèt anndan peyi a, se paske pa yon bon bagay pou anpil moun. Donk mwen menm, dorenavan, m di bawon, e la m mache. Nèg ki santi l gen pi gwo gason an, la vin lage bawon devan l. Ou vle adore bawon, pale ak bawon. Men si w lage l, e grenn nan mouda w, pran responsablite w. L ap mete w ann ajitasyon. Bon kounya. Si Izo santi l gen grenn nan mouda l, e pou l di l pa pran bal ankò. Tout nèg ki gen bawon sou yo, kèl Ariel, kèl Mateli, kèl Aristide, kèl Lambert, kèl tout nèg, y ava di yo pa pran bal ankò. Klèman. E pou l di yo pa pran bal ankò, paske bawon, se bawon k ap fè travay li, se pi gwo ki mare pi gran. Tande, e pa pi piti ka mare pi pi e pi gran nan, e pi gwo, pi gwo pou pi gwo. Ok, bay baron toujou ka pale avan wi. Sa e drapo nasyonal. Se yon batay peyi n ap fè, e drapo a nan tèt baron. Timoun nan jwe jwèt tè, epi lè yo fin jwe jwèt tè, nou fini? Banm sot kòd yo. Ok. Lè timoun jwe jwèt tè, aprè sa, li di manman achte bonbon pou li. Ou pa vin mare lwa sou tout tèritwa. O non di gran kreyatè de linivè ki se. Dieu Rapha, Dieu Sabaoth du combat, au nom de son fils Jésus de Nazareth qui est avec moi, di Baron, je te donne bag m ban bagay sa a, son a son li, pou kòmande tout espri yo pou vin devan pye w la, kèlkeswa moun ki rele yo, di yo nan pye Baron, e nan pye w ke m mete yo, e ou menm w pa gen anyen. Ou se espri ki komande lanmò, ou la pou mennen peyi a vè la pè. La pè, la pè ke nou prale. Donk tout moun ki konprann sans de la pè, peyi a pap cho ankò. Nou pa bezwen pè. Izo, Babekyou, Lanmò 100 jou, tout ti malandren sa yo pa anba, yo pa ka ajite ankò. Nan tèt yo, ki gen Joslèn Privert, Aristide, Lanbert, Youri Latortue, tout lòt ti malandren sa yo, yo pap ka ajite ankò. Nan tèt yo. ki gen rele boulos, mouskoso, kalbwawon yo pap ka ajite peyi ankò e nan tèt yo ki gen gouvèneman ameriken, kanada, fransè peyi sa prale nan destine l tout moun ki kanpe anfas li baron la devan pye w mwen jwenn ou soti de anbasadè yo ki anndan peyi a rive jiska izo ki anba kèlkeswa nèg ki ajite ankò la map tann yo devan baron ou fout tande baron se mwen k frape w se mwen k frape w epi m frape w. Met granmoun sou nou tande. Se popilasyon tou fòk nou menm nou kòmanse sispann nan zafè nap sitire bandi yo pa egzanp tankou moun vilaj de Dye yo menm yo pa inonsan lè ke nou menm nou te nan soufrans nou yo menm yo te nan bè san lwa e men paske jodi a moun anndan vilaj mwen an gad de mwen yo mèt toutye nou tout menm si se yon ti bebe paske se nou menm ki te vle rete andedan e malgre ke lapolis di nou pou nou ale ebyen se nou ki tounen poutè. Ebyen pou e bandi yo. E fok nou diw ke genyen yon seri de enfomasyon kap sikile la. E pa egzanp Dimy si m gade gen yon vi yon mesye yo ta okipe ki te e ansanm avek ki tap pwopoze machann pap pa dap ke li li peye. Ebyen kote ke yo ta di ke baz estèl li ebyen yo jwenn zannday yon zam. Ebyen nap di enfoma e popilasyon an enfomasyon sa yo se fo e se manti ke yap fè poukisa yap fè li se ekip izo a li kap fè trakstasyon ebyen pou nou menm nou kapab avanse pou lapolis ta fè bak ebyen nap di ke pat gen kesyon de yo ta arete ou montre menm video sa li date depi novanm 2020 e imaj sa ke wi dènye foto foto kote ke nou wè mesye a yo ta montre. arete l epi yo jwenn nan kwis li yon zam, wi sa te rive men se yon bagay depi 2020. Gen de videyo kote ke yo lage yon to kote ke Izo pèse, pa pèse, kote ke li pran anpil katouch ebyen n ap di moun yo sa se bagay ki pase byen byen lontan e kote ke yo montre w yon seri de foto, wi m panse ke foto sa yo se pou nou menm nou kapab plis. Nou di ke yon gwo fòs ebyen se pou lèm yo kapab febli ebyen nou di ke nou gen misyon nou menm se vilaj de Dye ebyen se lapolis nap retann paske jous kounye a nou pa ka fè bilan sèl bagay nou kapab pale avèk yon polisye ki gen dwa di nou ke monchè men kijan bagay la ye nan kad operasyon an men yo pa bay aksè menm jan ke nou konnen lè evenman sa ap fèt tou gen nèg kap pran pòz yo se jounalis yo. Yo di se nan drone yo te se gen nan yo gen dwa se pou bandi ke yap travay. Pou yo e montre bandi yo men kounya pa gen sa pa gen afe nou se jounalis ki di la ki di ou pral kouvri non wap ret tande la polis menm li ap bay on pwen de plis nap avanse e poun bouke e pandan operasyon ke la polis li menm ap travay pa bo isit tou ebyen nou konnen operasyon bwa kale a ki ap avanse ebyen an repiblik dominikèn gen Li dekri Inon, yon jèn gason ki jwenn arestasyon li nan peyi Sendomeng. Ebyen msye, enfòmasyon yo ta fè kwè Yeye se manb baz 5 segond Vilaj de Dye Izo ap dirije a. Ebyen Yeye ki t ap tante chape poul li, ebyen msye te al ateri nan peyi vwazen kote lapolis dominikèn yo poze men nan pat kasav li, ebyen daprè sa jounal dominiken Listin Diario ki li menm ki fè remèt. E foto yo yo yeye ke nap gade la. Wap gade jèn gason yo olye ke kounye yo degrave yo fèb yo tèlman bezwen gen lajan fasil ebyen yal jwenn yon chèf gang ebyen pou yo pran m panse ke dominiken yo nap kòmanse mande avèk dominiken yo ebyen lè yap pran yo tou pito yo wè si yo te ka tou tchon yo pou nou paske nou konnen ke kòman yo ye ebyen ann gade foto yeye se jèn gason sa kote ke li gen mayo li. Kote ke l ap gade li, ebyen misye li menm li jwenn arestasyon li, ebyen li menm li se manb de 5 segond ki ap dirije pa Izo, ebyen se misye ki ap dirije l sa. Misye t ap eseye chape poul li pou l ale pa Sendomeng, ebyen lapolis dominikèn ebyen yo arive. Poze la pat e be sou bandi sa se li ui. Ann gade e mesye sa byen e pou e nou menm gen de moun ki gen dwa konnen gen de moun ki gen dwa di oh e ben entèl m konnen nan tel katye se pou di ke fò nou fè li e pi pou nou kapab ateri sou fanm yo tou paske nou konnen gen anpil e madanm yo pitit yo ki yo menm ki tolere yo ann gade. Wi m panse ke nou eseye gade ebyen bandi sa ki rele Yeye. Ebyen nap avanse nan menm kad enfòmasyon yo ki sanse ap domine aktyalite a onivo de peyi Dayiti ebyen se menm sitiyasyon an ki genyen onivo de ensekirite genyen Paul de Jean Marie ki se ko prezantatè emisyon une voix dans la nuit ebyen misye ansasine nan rezidans prive li. Ebyen journalist Paul de Jean Marie misye li abati nan rezidans prive li nan zòn Onavil ebyen se endividi ame yo pa rive idantifye ebyen ki ale fè aksyon sa vandredi ki te 6 avril e 6 me a dan la sware ebyen misye se ko prezantatè emisyon une voix dans la nuit ki difize ebyen sou lèzon de radio lumière ebyen misye se papa yon fanmi. Jounalis la ki te gen laj 67 lane, ebyen okou de pasaj li nan radyo a, ebyen misye Jean Mary te kontribye nan kad pwomosyon mouvman evanjelik la nan peyi Dayiti, ebyen operasyon polisyè yo epi ranfòsman prezans fòs de lòd yo dan sèten zòn stratejik ensekirite a ki kontinye ap fè de viktim, epi travayè de laprès yo menm yo fè pati de moun ki ap peye lè frè. Ebyen nou konnen ke gen anpil jounalis ki toujou e viktim ebyen nan kad dosye ensekirite a ki santi ap fè ravaj nan peyi Dayiti. Nap avanse ebyen nap do ke entansifikasyon operasyon lapolis nasyonal Dayiti toupatou onivo de peyi Dayiti gen kowodinasyon près ak relasyon piblik nasyonal polis nasyonal la atravè Ebyen seksyon odyovizyèl li kote ke Guerrier Alo Lapolis ebyen li te prezante nou, nou sot gade nan kad repòtaj ebyen sou operasyon Lapolis yo ki entansifye nan tout peyi a espesyalman ebyen nan Savann Pistach ak Vilaj de Dye kote ke Lapolis li menm li sanse ap mennen nan kad operasyon ke yo menm yo di fòk yo menm yo kapab arete e bandi yo oubyen pou yo twe bandi yo. Izo ansanm avèk e Manno ebyen se yon ekip lach ke mesye yo ye, yap voye ti sòlda yo vin mouri ebyen gen 6 7 ki gentan tonbe e atè ak tout manch long yo ebyen kote ke yo arive pote tèt yo e vini e se sa ke e lapolis tcheke yo ebyen yo menm yap pran pòz sou moun yo yap vini pi lwen se te nan Algomaza polis ebyen yo arive Pou jistis is well trap atis ki bandi yo sa vle di se fos izo ki ap tonbe konsa ebyen yo vle e se anndan pou yo kapab rantre vin pran yo ebyen izo e bezwen ranfò e bon ki pyès li te lòm ki enpès ebyen mezanmi kote nou e nap doute dominiken yo menm ki sanse ap travay pou nou la ebyen nou prale. Prince David epi Florence ak Castaro. Dominiken yo yo arete yo ebyen o nivo de pò la de Ayiti ebyen nap di ke se 5 etranje yo arete sou sòl ayisyen an. Vwala antouka medam mesye lè nap di ke lapolis dcpj mesye mesye yo kanmenm yo gen volonte epi se foto endividi sa yo nap gade la medam mesye ki sou ekran alenstan menm nou di 5 dominiken ki jwenn arestasyon yo la. Sa vle di ke yo fin fè krim yo an Repiblik Dominikèn, epi gen anpil ladan yo souvan ki ta viv Ozetazini, mesye sa yo yo pa fè lòt bagay, se swa yo nan zafè dwòg, lè konsa Lèzetazini pran yo, depòte yo, retounen an Repiblik Dominikèn, ebyen lè konsa yo menm, Ayiti s on tab tounant li ye, s on tab tounant li ye pou dwòg k ap sòti ke Larepiblik Dominikèn via Etazini pou pa di Lakolonbi, medam mesye. Jan nap dil Ayiti, lè nap pale de chanjman, chanjman sa ke nou bezwen fè a, fòk nou vrèman kanpe kont li epi fòk vrèman lapolis avèk nou tout bon. Epi la yo moutre yo gen volonte la medam mesye. Si wap gade la, menm endividi sa yo, 5 gwo towo ki jwenn arestasyon. Donk, sa vle di ke lapolis lan kapab. Kòman fè jodi a la, pandan nap di lapolis la kapab, si pa gen paspouki, mesye dam, kòman fè? Koman fè e koman mesye sa rele an jiska mentnan yap chache la badjo gade 5 dominiken sa yo antre andan peyi a pap pap yo pran yo yo pran yo bravo la polis men kote kote kote e swadizan sitwayen sa li menm menm e ilanol kote misye li menm kote moun sa yo ki enplike nan lanmò jovenel la swadizan yap kache la nan lanmò prezidan kote yo andan peyi a. Kote Badio jiska mentnan yap chèche Badio yo paka jwenn Badio a mezanmi nou pa twouve sa dwol wi frè. Bon, Joseph Félix Badio, pa bliye, Pradel, Joseph Félix Badio, enfòmasyon sa menm fè kwè li pa nan baz Delòm, wè, wè, li entwouvab, men, m panse ke jounèlman, ou ka wè la, lapolis arive touye chèf gang Vitelòm, epi ou wè Badio k ap kouri, ou pa janm konnen. Donk, m panse ke, an ski ale avèk Joseph Felix Badio, dènyèman la a, nou t ap tann yon vwa, yon vòs ki t ap sikile kòm kwa se te vòs Badio. Bon, anpil moun te idantifye vwa a kòm vwa Badio Joseph, men sepandan m panse ke Badio jiska prezan ki nan peyi a la a, men wè, bò kote pa nou, Lapolis Nasyonal Dayiti k ap frape, gen la dcpj, depat, detachman dcpj ki nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture a, enben yo arive fè yon gwo kout filè. pa rapò avèk 5 resòtisan dominiken yo arete mete anba kòd. Donk nou wè la Jimmy, lapolis nasyonal Dayiti ap frape e mare plizyè pou la Repiblik Dominikèn, men la Repiblik Dominikèn tou arive mare yon bandi la, yon gwo bandi la ki li menm soti nan baz Izo 5 segond, men ki te al refijye l nan baz Ti Jeff Kanaan, ki te pote ranfò bay Ti Jeff Kanaan. Epi misye la misye la nan yon mouvman bon karyè pa vanse sou li, li arive lage pye l lale an repri an repiblik dominikèn onivo e Puerto Plata enben lapolis dominikèn arive arete misye ebyen kote ke yo aktyèlman la a yo sanse remèt li bay otorite polisyè ayisyèn yo pou ke pou ke de swit legal kapab arive fèt. Non ke ke yo bay li a popilasyon an dominiken yo mesye nou pa nou pa bezwen remèt lapolis la bay popilasyon an l. Men nap gade foto a la men misye. Nou pa bezwen remet li bay la polis. La polis m mèsi wi m konnen nou ka fè travay la men kite rès la bay popilasyon an. Paske nou rive nan yon faz nou pa gen plas nan prizon pou bandi pou gang. Mesye sa yo pa bliye mezanmi nou genlè bliye kisa bandi yo ap fè. Pèdè nou bliye se mesye sa yo ki pran ki pran ki pran ki pran kòmsi ki ap fè ki ap tòtire moun yo. kap pran bouji, kap pran seri de bagay lage sou po moun yo, se yo menm sa wi, jodia la yo fin tòtire yon fanmi w, yo fin twomatize yon fanmi w, kounya la kisa w pral fè ou menm, ou pral mete l nan prizon, hein, pou l manje 3 fwa pa jou? Moun sa wi ki fin twomatize w lan, ah non.